Enben ke nou te ka wè ke, enben swa menn li menm pa vle tiye Anvli men, enben nou wè swa menn li menm ka al kot manman l, enben manman swa menn poze swa menn kesyon, eske Anvli menm ap mal viv avè l? Enstale w byen m pral di w poukisa swa menn pa vle bay manman l tout laverite yo, ki fè ke swa menn pa vle di eske Anvli ap mal viv avè l. Nap di w byenvini sou chanèl gran atis la nap swete w pa bliye abòne avèk chanèl gran atis la se sou chanèl sa wap jwenn tout videyo an byen ke nou te wè lagay li menm te vin fè anvlimen li menm konpliman paske li te konnen ke li wè anvlimen achte yon nouvo iPhone bay Sayou an byen ke paske kòm nou deja konnen ke sa pou ki sa anvlimen chwazi fè tout sa pou Sayou se pa paske a poutèt anyen ni se pa paske anvlimen renmen Sayou plis ke tout medam yo se paske nou wè se kesyon map poze tèt mwen eske kounya ke Gaëlle vin konnen ke ki se, se la Gaëlle li menm ka, ki se matlòt Christoo a. Ki jan Gaëlle pral pran bagay sa, paske nou wè se la Gaëlle li menm ki kou, ki se mennaj Envlimen, malgre la Gaëlle konnen Envlimen gen madanm. An pasan te pou Christoo a li menm, pou Soimen nan li menm, la Gaëlle li menm poko janm dekouvri sa, la Gaëlle li menm deja konnen ke ki se Sayoo, ki se nan vi. anvlimen an men ke se kounya bagay yo vin plis konplike paske nou wè tout mesye dam yo se pou yon sèl nèg y ap goumen ki se Truck Driver a avèk anvlimen malgre ke m gentan konnen anvlimen li menm gen vrèman may an men ke anvlimen sòti pou l fè swa menn fè sèvant si kounya ke anvlimen sòti pou l fè swa menn fè sèvant paske l deside met swa menn lakay madanm li an men ke se kounya bagay la pral pi di kòm Gaëlle li menm ki se zanmi swa menn an men ke li te rele Swamèn li menm te rele Gaël pou l te esplike Gaël tout sa k ap pase nan vi l. MK, pa bliye Gaël avèk La Gaëlle yo menm 2 moun sa yo se 2 moun ki zanmi, Gaël avèk La Gaëlle se 2 moun ki zanmi. Si kounye a ke Gaël li menm vin dekouvri ke enben se mennaj anvlimen ke lòt zanmi l lan ye, èske Gaël li menm pral bay Christoo yon lòt ide oubyen Gaël li menm ap di Christoo tiye anvlimen. Ti kòkòt li menm ki te deside pase nan bouk la, yon fason ke pou l te salye manman Soamène. Enben ke nou wè ke Gaëlle li menm ki pase kot zanmi l ki se Soamène, enben li tap mande konsèy. Enben Soamène li menm gen yon sèl ide pou l pran kilòt Gaël la Gaël Gaël la la Gaël la pou li tuye fanm lan paske li pa vle okenn fanm bal problèm avèk anvlimen an men ke nou wè ti koukout pa vle esplike manman swamèn tout e tout keson yo kounya ke lè manman swamèn vin dekouvri ke ki se ti kòkòt li menm se matlòt pitit fil la ki se swamèn kijan w panse ke manman swamèn bal pran bagay sa paske ti kòkòt pa di si se si se Matlòt pitit fil la li ye. MK bay la vrèman an bay la vrèman bagay malgre ke nou wè manman Swamen li menm pa pè pou li mete menl nan san pou tèt Swamen MK nou ka wè nan feyton an yo moutre tout moun yo ayiti pifò moun yo nan ayiti malgre ke yo pa moutre kijan moun yo fè ateri ayiti yo moutre menm Swamen vin ayiti tou yo pa moutre kijan Swamen fè ateri ayiti a MK sa pa yon pwoblèm Monde en anben nou wè ki se Mondesty a anben Mondesty li menm ki te gin tap fè moun pou ti kòkòt nou gitan wè kijan bagay la ye anben ke zonmi an tèlman jwe ti kòkòt eske zanmi ki enterè zanmi sa zanmi an genyen pou lap jwe ti kòkòt pou tèt Mondesty anben ke nou poko konn ou pa konn pou ki rezon se paske zanmi an li menm depi lè swa men depi lè ti kòkòt te nan bouk la li te gen je sou ti kòkòt pou kounya poul wè se sa ti kòkòt ap fè Mondesty Enben se poutèt sa ke li tonbe joure enben ti kòkòt nan nivo sa poutèt mondesti. Se pa yon lòt pwoblèm ke pèsonèl ke l genyen, se jis ke li te renmen ti kòkòt depi lontan, se kounye a ke pou l wè jan ti kòkòt ap pwogrese a, se sa t fè sa. Enben ke Soimène li menm, si Soimène ta pran le swen pou l esplike manman l tout sa Anvlimen ap fè l la, Men eske manman ti, eske manman swa menn li menm ap deside manje Anvlimen malgre Anvlimen te fon byen pou yo, Anvlimen ap fè pitit fi a pase mizè konsa. Enben ke enben swa menn li menm ki toujou ap kache manman l, enben eske w pa panse yon jou bagay la ap bout, swa menn ap resi di o en, swa menn ap resi di l pa ka kenbe ankò, swa menn ap oblije bay manman l. Kon manman swa menn deside kite bouk la, enben ke m garanti w ke depi manman swa menn ta al sendomeng, se kounya ke Anvlimen pral gen pwoblèm, paske manman swa menn pap dakò pou swa menn pase mizè. Kòm nou reswa men li menm deja vle manje anvli manje tout madanm anvlimen yo MK kòm manman m garanti w ke si manman swa men ta moute sendomeng manman swa men ap jere tout madan anvlimen yo menm anvlimen tou manman swa men pral met bagay nan men anvlimen di m kisa w panse de swa men avèk anvlimen nap di w pa bile abòne avèk chanèl la pou jwenn tout dènye epizòd yo se te gran atis.